Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. La fyèv la, l ap vale tèren sou mwen, men m oblije kanpe a la defansiv, paske m pa ka kite l kraze m nèt, men ekoute la fyèv la kraze senti m, li kraze tout zo nan kò m, malgre medikaman, kòm si, si m pa t yon nèg blende, m pa kwè m t ap ka la maten an pou m kapab pote emisyon pou ou, dayè n ap wè ke la vwa è grav, bon. Sa vle di fyèv la, se sal biyel pa fè moun. Alò, son epidemi, mwen m panse ke si nou fè prevansyon se ap mye, pou nou pa kite la fyèv sa rive sou nou, panse ke fyèv sa, ebyen, son fyèv tèt chaje. Bon, e nap kòmanse emisyon la, avèk yon voice, yon voice de la part de nou konfrè, mèt Morin Osnel, patati patata. Epi pou kòb la antre. Paske lè yo pase nan Boston an, yo pa ka pase a machin pou travèse paske gen yon va nèg Bouklin yo mete anfas Boston an. Wap pale dèyè mi an? Non, e pa dèyè mi, sa dèyè mi jis nan wo. Yo mete l anfas. Ou wè, tout moun ki konn Site Solèy byen, lè wap soti nan Boston pou travèse bò mache a ki nan Bouklin nan, gen yon va la. Machin pa ka travèse la. Moun pa ka travèse la. Moun ki pot kòb la, li pase nan dezyèm site bò Imakile. Epi yo pase a pye. Yo rantre paske Matyas ou wè k nan Boston an se poupe twèl Iska l ye. Li pase la epi l antre al jwenn Iska pou t kòb la ale. Iska di kòb la twò piti selon enfòmasyon m genyen, si m manti m manti aprè moun ki ban m enfòmasyon an, aprè sous la, li di gen 15 milyon yo voye, Iska di 15 milyon an twò piti. Fè w bal 50 milyon de goud poul fè operasyon an. Ayiz li menm lap pete tèt barbecue. Ou sonje nan Yon emisyon ki gen la ke nou fè gen de cela 2 ou 2 mwa e demi avan avan bwa kale a ou sonje emisyon sa ke nou fè 2 mwa e demi avan bwa kale a Nan emisyon sa n te di blan an gen teknik pa l ke l pral aplike sou nèg yo. L ap fè kaporal dèyè nèg yo, asasine nèg yo. Jwenn te di sa lontan. Kisa w tande nan enfòmasyon sa? Barbecue ta kapab an danje si se ta vre. O byen Isca, Andris, orè resu. Wè m mete l o kondisyonèl tankou jan nèg yo di a. 15 milyon de goud pou kapab fè tèt Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Bon! E eske, premye bagay pou di tèt ou, eske Barbecue reprezante yon gwo danje pou la Repiblik? Eske Barbecue reprezante yon menas pou la Repiblik? M konnen kesyon sa yo m ap poze an, aparaman pral gen moun ki pral deja fè pwosè entansyon pou dire ke, ben ekoute, ou se fanatik Barbecue, ou se fanatik G9. Men lè m t ap manyen l fwa pase a, nou te deklanche kont mwen pou n di, Sa Babek gen avè w, ou toujou ap kritike Barbecue konsa? Brèf, Ayisyen se konsa nou ye, kounye a m fin konprann nou byen, m pa tcheke pou nou ankò nan sans sa. Alò, Barbecue ka koute twòp kòb, Barbecue ka toujou petèt ap mande negosyasyon. Sa ka rive. Men konsa tou, Isca ka antre nan lojik pou l pa trayi Barbecue. Paske se 2 bra dwat. Men ekoute, nan site solèy, genyen prensip trayizon an ki tèlman iminan, lè w tande yon enfòmasyon konsa, ou pa ka kouri di se pa vre. M pral ba nou yon egzanp. Lè w pran yon nèg tankou Djwedwilme. Batay Dye Dwilme t ap mennen pou Site Solèy la, m kwè ke li tèlman siperyè batay Babekyou ap mennen, oubyen psedo batay Babekyou ap mennen pou popilasyon an, o pwen ke ou pa menm ka konpare yo. Paske Dye Dwilme se te yon revolisyonè. Se te yon moun ki t ap batay. Lè l pran yon kamyon diri, se pèp la l bay li. Eske n konprann? Lè l pran yon kamyon poul la, Dimanch, se moun yo kal byen manje anba. Konprann byen sa m di w la wi. Konparativman ak yon seri de nèg, lè yo pran yon kamyon gaz, lè yo pran yon trelè kòmilfo, menm moun ki pi pre yo a yo p ap bay yon pòch sigarèt pou l fimen. Konprann sa m ap di nou an. Men Dye Dwilme sa a ki t ap batay nan Site Solèy, anpil moun pral di tèt yo se Minustah ki touye Dye Dwilme. Pa vre? Dye Dwilme a ete tiye. Wè m di a ete tiye pa kèlken repondan o non de tou mouri. Gon kòb yo bay tou mouri epi li touye Dieudilme. Men gon nèg ki te nan kou an pa le fèt ke kòb tou mouri bay nèg lan li pran l pou grapyay epi nèg la li menm al vann tou mouri nan baz Boston. Lè sa kiyès ki te chèf nan Boston? Se te towo yo rele Bralyèn nan. Evens Ti Kouto. Nèg yo voye pran tou mouri. Yo mete tou mouri nan baz la si m manti nou ka demanti m. Tou mouri yo mare l yo mete l chita anba baz la misye mouri an martir. Nou konn kòman? On nèg gen dwa parèt la l koupe on zòrèy. Sa a parèt li rache on dan. Nèg sa a parèt li menm li blese l. Jiskaske misye mouri. Se konsa. Men gen anpil lòt nèg ki mouri tou pa egzanp Evens, Ti Kouto Te touye labanyè. Lè sa a m panse ke l te fè yon dil a Jude Wilme. Paske labanyè te gen pwoblèm ak Jude Wilme. Kounye a la a, si n tande yon enfòmasyon e Isca y ap ofri l lajan pou l touye Babekyou, kounye a sa pral mande tou pou Babekyou pran anpil prekosyon. Se sa m ap di nou an. Konprann? Menm lè se pa ta vre, men lafimen. Pa toujou leve san dife. Men, ki sa k pase? Pa egzanp, lè w pran nan G9 la la a, Sonsonn pa mouri? Lapolis touye Sonsonn? E baw! G9 manje Sonsonn krache dife! Èske nou konprann? Ti Jinyò mouri? Se pa menm nèg yo k touye Ti Jinyò? Hein? Valè fwa nèg yo konn al batay pou nèg anba a, yo touye yo ankò? 1 egzanp, kòm Israël mouri nan Simon Pelé, li menm li te chèf nan Simon Pelé aprè Jouma, epi lè al batay te gon Frandy ki te vin batay pou nèg yo, l touye Frandy paske nèg yo te gen pwoblèm a Frandy a. Èske nou konprann? Sa vle di, nèg yo youn toujou ap manje lòt anba. Kounye a la, lè nou tande yon enfòmasyon konsa, sa kapab rann Barbecue pi malen, paske. Si e pou lajan, nèg yo fè lajan. Nèg yo fè dil. Paske dènyeman la te gon 50 mil dola ameriken ki tonbe. E Gabriel jwenn kòb. Usca jwenn kòb. Pou nèg yo kapab fon ti lapè. E apre yon tan la wal tande lòbèy pete anba wi. Ou konprann? Donk enfòmasyon sa a, nap chache konnen kote l sòti. Epi tou, otantifye ou pa. Paske lè w tande yon enfòmasyon, fò w al mennen ankèt pou w kapab konnen èske se vre ou pa. Men, de tout manyè, mwen m panse ke a chak fwa yon enfòmasyon tonbe konsa, li bon pou Babekyou, paske sa ap fè misye pi malen. Epi gen yon grenn bagay pou w konprann wi. Ou wè Site Solèy? Kèlkeswa nèg ki sot deyò, ki vin nan Site a, fò w jwe byen. Jwe byen pou yo pa manje w. Konprann wi sa m ap di nou an. Fok ou jwe byen pou yo pa manjew. Jan map gad bagay la la je 9 la preske sou wout kraze wi je pèp la li menm pandan je pèp la ap vale tèren nèg yap fè zak pasi pala gade yon zòn la lè w pran anba la ti tanyen ou pran kanaran nèg yo kraze zòn sa plat m pral fon emisyon spesyal sou kanaran paske m pral chache enfòmasyon pote ba nou. Sou kesyon Kanaan anh m pral chache plis enfòmasyon pote ba nou. Eh mezanmi bagay yo grav nan peyi dayiti. Nou pral kite w avèk lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a epi aprè n ap retounen pou kapab boukle. Nou salye ou Yves Manuel, nou salye tout ekip radyo a. Nou salye lè diferan e reprezantan de diferan akò, an patikilye lè sinyatè de lakò Le Plaza. Nou salye e tout peyizan yo, sitou sa kap viv m kapab di nan milye ki vrèman rekile yo. Nou salye tout militan yo. e nou pwofite de okazyon an pou nou kapab voye yon kout chapo pou platfòm dè konbatan anblematik de Channmas. Nou salye tout etidyan UEH ki adere a akò Le Plaza. Nou salye tout moun k ap viv nan dyaspora. Nou salye tout Ayisyen an jeneral jounen jodi a la k ap travèse Se yon kriz san presedan, donk ki pa wè devan, ki pa wè dèyè. E nou kwè gen bagay ki pou fèt prese prese pou pèmèt ke nou menm nou kapab soti nan sa ke nou ye la e nou salye e ansanm de Ayisyen jounen jodi a la ki te kite peyi yo, t al kay vwazen, t al chèche lavi miyò. Men ki sa yo jwenn an retou kòm rezilta, se depòtasyon masiv, se imilyasyon, se asasina. Jounen jodi a la, nou rive konprann ke yo ta kouri pou ensekirite, y al tonbe sou ensekirite pi rèd. Donk, yon ansanm de politisyen, nou konnen yo, rabi, Avèk yon ansanm de boujwa, an konplisite avèk de franj nan entènasyonal la, jounen jodi a rann peyi a envivab. Donk, nou di yo bon kouraj, e se yon plezi maten an pou nou kapab sou antèn radyo sa, pou nou pale de peyi, pou nou pale de Accord Le Plaza, ki sa ke nou menm nou genyen kòm altènativ. pou sòti nan kriz ke nou ye nou jounen jodi a la. Donk jodi an la mèt Frisco se foutbòl eske akò yo yo egziste toujou hein? Bon nou pa konnen si tout egziste men sa ke nou menm nap reponn pou akò Le Plaza li menm li bel e byen egziste e ke sa li pwopoze yo, donk se de bagay ke nou ranmase nan men peyizan yo, se revandikasyon dyaspora yo, se wè sa k ap pase nan peyi a ke li pa kapab kontinye konsa, ebyen puiske nòmalman nou santi gen de repons urjant ki dwe pote. nou menm nan Accord de Plaza nou vote. E kèlkeswa lòt yo, petèt swa nan pwosesis yo oubyen se dè moun ki gen dwa fè pati de yo menm, e nou kapab di nou rive idantifye anpil nan yo ke se dè moun yo ki echwe. Se dè moun yo ki te optimon dè zafè a. Donk se dè moun yo jounen jodi a la k ap tonbe anba sanksyon yon seri de peyi etranje Se de moun yo ki pa kredib. Se nòmal anpil sa ke yo menm yo ta kapab pran e kòm rezolisyon ant parantèz pou peyi a gen dwa pa rive a reyisi. Yo pa pote rezilta. Nou konstate sa. Men kanta Akò Le Plaza, donk ki se emèjans de yon nouvèl klas politik, nou kapab konprann ni e moun ki fè pati de li menm yo n ap gade se yon ansanm de jèn Se yon ansanm de moun ki nan dyaspora a, se yon ansanm de moun k ap viv nan banlye peyi a ki kwè ke bagay yo pa kapab ale konsa. E se sa k fè w wè 4 novanm, ansanm de pati politik, yon ansanm de lòt akò, nòmalman ki kwè nan chanjman, ki gen dè pwopozisyon komin, ebyen nou te chwazi pou nou te kapab siyen yon dokiman e atravè dokiman sa a pou nou ofri yon altènativ a peyi a, menm lòske tout lòt yo, yo ta fè bèk atè, men kanta akò Le Plaza, donk li menm li bèl e byen egziste. Bon, nou bèl e byen egziste, men e pa bliye non sa fè lontan ke peyi a ap tann yon akò global, yon akò global ki ap kapab retire peyi a nan sitiyasyon li ye la, men a mezi ke jou yo ap pase, ane ap pase, akò sa a pa ka vini. Olye ke nou jwenn akò global la, nou wè gen yon pakèt lòt akò ki ap ponn, k ap ponn toujou. E, Mèt Fritsko, e, ki jan nou menm ki genyen responsab akò sa a yo, nou reflechi sou kesyon sa a, e ki sa n ap fè de manyè konkrèt pou nou jwenn akò global peyi a ap tann nan? E, m kwè, nan nivo kriz la rive jounen jodi a la, Nou pa kapab betize ankò. Nou pa kapab ap jwe ankò. Moman li menm li revolu pou tout moun, pou tout sektè ki òganize nan peyi a, ke sa swa o nivo politik, ke sa swa sosyete sivil, lè diferan akò, ebyen, nòmalman, fòk nou fè yon fon komen. Fòk nou rive yon kote pou nou di, nou rive nan yon kote pou nou di, fèt ase bagay yo pa kapab kontinye konsa. Fòk gen yon konsyans kolektiv e se sa ke nou menm n ap fè anndan Accor Le Plaza. E nou te mete baton pèleren nou, nou pran baton pèleren nou nou ale al chèche lòt pati politik, n al chèche lòt akò pou nou di yo moman rive, tout sa ki konsyan ke peyi a li menm li pa kapab kontinye nan sitiyasyon ke l ye la jounen jodi a la, nòmalman pou nou fè yon sèl. Erezman jiska prezan, donk travay nou nou kapab di li pa anven. Donk gen anpil pati politik ke nou an konsètasyon ansanm avèk yo la. Gen lòt akò ke nou an konsètasyon ansanm avèk yo. Se pa pou ta pwodui yon travay m kapab di e yon solisyon kosmetik, menm jan nou konnen gen anpil konplo k ap fèt jounen jodi a la, kote e genyen moun ki pran pòz oubyen de sektè politik ki pran pòz ke yo ap chèche solisyon, alòske yo genyen konplo yo anba anba yo ke yo menm yo ap fè, dan le bi pou yo kapab jwenn pati pa yo nan gato a. Se pa la kesyon an ye jounen jodi a la. Se konsyans ke pou nou tout pran, pou nou admèt ke bagay yo pa ka kontinye ale nan jan ke yo menm yo prale a. L ap eksploze nan figi nou tout e nou tout ap sibi de sa k ap la akouche kòm rezilta jounen jodi a la. Se konsyans. Se konsyans. Koze ke lè nou ap gade Manno, nou menm kòm jèn gason, kòm jèn fanm nan peyi a, ki gen dwa gen laj, ki a laj de 30, 40, 40 an, nou pa panse paske nou pèske di ke nou menm nou pa gen avni ankò. Jounen jodi a la, se pou nou pran konsyans, pou nou batay. E nouvèl klas politik ki vle emèje a la, pou li kapab emèje pou de bon, e pou chanje bagay yo, pou chanje sistèm sa, pou pèmèt ke pitit pa m, pitit pa w, pitit tout lòt jèn gason, jèn fanm nan peyi a, nan kondisyon ke nou menm n ap viv la la, yo menm tou yo pa viv li ankò. Si nou pa fè sa, istwa a la li menm li pral repwoche nou. Sa k fè, anndan Akò Le Plaza, Nou ap goumen e nou vini avèk dè pwopozisyon, dè pwopozisyon nòmalman epi arive aplike ansanm de pwopozisyon sa ke nou fè la ap gen dè repons urjant kap pote a ansanm de pwoblèm ki genyen jounen jodi a la e m garanti w ke solisyon an li menm li pa lwen. Donk nou ap viv nan yon moman ki fè nwa vrèman nou konprann sa. Moman li menm li vrèman fè nwa. Men pa bliye ke lè ou wè li fè nwa, se lè sa li pral fè jou. Se kisa pwopozisyon sa yo ye, Mèt Frisco? Nou gen yon ansanm de pwopozisyon, donk nou ap kontante nou pou nou kapab jere e a ba 7 pwen nan ansanm de pwopozisyon ke nou menm nou gen. Premyèman, Accord de Plaza pwone yon fòmasyon de yon gouvèneman dantant nasyonal. L'heure est au consensus. Jan bagay yo ye lajounen jodi a la a, nou pa kapab rete tann yon akouchman natirèl. Fòk gen yon sezaryèn, fòk gen yon konsyans, fòk gen dyalòg. E se anndan dyalòg sa, n ap arive a mete tout sektè yo chita, ke sa swa sektè o nivo politik, ke sa swa sektè, nou va pale de sosyete sivil la, pou nou chita, pou nou dyaloge, de manyè sensè, de manyè franch, pou nou akouche gouvèneman sa a, avèk lè diferan sektè de lavi nasyonal, e lè sa pa ap gen fristasyon, men pa dan le bi de pataje gato. men de preferans de pataj de responsabilite kote chak moun yo pral gen pou yo pran responsabilite yo pou yo konnen men kiyès kap fè kisa pou nou sòti peyi a nan sa ke li menm li ye la jounen jodi a. Dezyèmman nou pale de yon siyati de pak non vyolans antre lè diferan aktè de lavi politik e sosyal. Se dezyèm pwen an. Kisa l ye? Chak fwa ke nou mete tèt nou ansanm. Nou di ke n ap ofri peyi a yon altènativ. Nou monte yon gouvèneman. Pi devan, nou gade, nou wè, pa gen anyen ki kapab mache. Gen yon seri de sektè ki santi ke yo menm yo leze. Gen yon seri de moun nan peyi a ki santi ke yo menm yo leze. Gen yon seri de moun ki panse ke yo menm yo te dwe la, yo pa la. Ebyen sa k pral pase? Ou pral wè manifestasyon. Ou pral wè vyolans k ap fèt sou tout fòm. Ebyen se sa ki koz enstabilite. Ebyen lòske nou reyini lè diferan sektè ansanm pou nou siyen pak sa, pou nou di antoulèka nou vle peyi nou mache. Men nou deja idantifye sa ki anpeche peyi a li menm li avanse. Ebyen nou pap kontinye konsa. Nap pran konsyans Nou p ap avanse nan liy sa ankò. Nou wè sa ki pa bon. Nou wè sa ki anpeche ke peyi a li menm li pran ray devlòpman. Ebyen, lè sa a, m kwè, avèk yon siyati kote chak moun yo aksepte pou yo apoze sen yo nan sa k ap di yo, nan sa k dwe fèt yo, n ap gen lapè. M garanti w n ap viv nan trankilite. E lè sa a n ap gen posibilite pou nou kapab jwenn sekirite ke nou menm nou bezwen an. Nou pale de yon tab de negosyasyon de konsè avèk lè sendikalis pou nou kapab rann kriz yo e ki ap sevi o nivo de enstitisyon yo souvan ki rann tout prèske tout enstitisyon yo menm yo bankal, enstitisyon dansèyman piblik, polis nasyonal, endistri soutretans yo pou nou site sa yo sèlman. men fòk gen chita. Fòk nou antann nou sou yon baz pou bagay sa yo pa kontinye repete, pou kreye enstabilite nan peyi a. Donk se yo ki kreye enstabilite anpil fwa. Nou pale de refòm, relans de la refòm konstitisyonèl. A, mwen kwè jounen jodi a la nou konnen se yon enperatif. Se yon wont enperatif pase ke nou estime ke, e nou pap repete menm jan avèk yon seri de moun ki di ke konstitisyon nou an li menm se sous denstabilite, etc. Nou konnen gen anpil bagay ki bon nan konstitisyon nou an. Se aplike yo pa aplike yo. Men nou konnen gen bagay ki poze pwoblèm tou. Ebyen, nòmalman, moman li menm li revolu pou nou kapab travay sou sa. Nou pale de yon fòmasyon d'une nouvelle commission de désarmement et de réinsertion sociale. Mizapar de ankadreman ke lapolis nasyonal li menm li dwe jwenn E nan kesyon materyèl, nan kesyon fòmasyon, ebyen nòmalman se pa sèlman al afwonte gang ame yo non. Jodi a, jounen jodi a nou konprann ke tout peyi a li vini gangsterize. E se pa sèlman o nivo kapital la non. Menm o nivo vil pwovens yo gen de kote, gen zòn de non dwa ladan yo wi. Men se pa afwonte yo toutan. Nou eseye a plizyè repriz, nou wè ki sa ke li menm li akouche. Jounen jodi a la nou kapab konprann ke lapolis la li menm li parèt enpuisant e pa rapò a anplè ke bagay yo menm yo vin pran. Ebyen fòk nou pale ansanm avèk yo. Nou wè komisyon sa yo menm yo fèt deja. Men anpil fwa se de bagay kosmetik. Nou pa rive vrèman a sène pwoblèm nan kote li ye a. Ebyen fòk genyen Genyen de teknisyen an la matyè ki yo menm ki abilite pou kapab fòme komisyon sa a epi fòme pou al pale ansanm avèk yo. Ebyen sa ki dwe remèt zam yo, ki vle remèt zam yo pou remèt zam yo e sa ki pa vle remèt zam yo nòmalman lè sa a ou pral annafè avèk lapolis, ou pral annafè avèk lajistis ebyen atravè fòmasyon, atravè akonpayeman ke lapolis la li menm li genyen lè sa a n ap gen posibilite. avèk ansanm de sektè yo. Ebyen, pou evite fristrasyon, pou evite ke nòmalman si w pral vin fè yon eleksyon pike kole, pou depi avan li pa gentan konteste, e nou konnen sa fè lontan la gen tou prèske anpil enstitisyon yo nòmalman yo pa fonksyone, donk e pouvwa leta si nou pran kesaswa pouvwa egzekitif, Se pouvwa lejislatif. Nòmalman, pa gen pèsonèl yo menm, yo pa renouvle. Fòk gen eleksyon. Majistra yo, manda yo pran fen. Kazèk yo, manda yo pran fen. Fòk gen dè zelu e lejitim pou vin pran rèn pouvwa a, pou pèmèt ke peyi a li menm li kontinye, li kontinye avanse. Ebyen, nòmalman, nou pale de kesyon de òganizasyon dè eleksyon. Men pou nou arive, fòk gen sekirite nan peyi a. Gade klè ladan l. Fòk genyen sekirite. Ebyen avèk mizè sa jiska prezan nou genyen pwoblèm gaz. Vil pwovens yo pa gen gaz la. E e ou si nou pran sid la jiska prezan sid pa gen gaz. Tou nou pran kesyon de e gang ame ki nan peyi a. Eleksyon pa kapab òganize san ke pa gen yon bagay ki pou fèt. Ebyen wi nou pou eleksyon li menm oganizasyon dèzeleksyon. Pwen se youn nan pwen yo e ki enpòtan, nou pa kapab pase nou deyò, men gen de bagay avan fòk yo fèt. Sitou kesyon de sekirite a e soulajman popilasyon an. Setyèm pwen. Setyèm pwen, bon, inpwa ke eleksyon vin òganize, ebyen nou, tout enstiti, n ap enstale yo, tout enstitisyon yo ap an branl, e lè sa a, nòmalman, ap toujou genyen yon dyalòg, yon dyalòg ki pwolonje ansanm avèk lè nouvo zelu, ebyen pou di, nòmalman, men ki sa ke nou menm nou genyen, pase ke nou gen anpil lòt pwen, men ki sa ke nou genyen, pase ke pwopozisyon nou fè a yo, se pa sèlman pwopozisyon pou moman sa la, non, pou konjonkti sa la, nonnonnonnonnonnon, genyen swivi ki dwe fèt, e n ap kontinye chita pou nou dyaloge anndan Akò Le Plaza avèk lè nouvo eli k ap genyen yo, nòmalman pou nou di yo, antoulèka men kisa ke nou menm nou genyen kòm pwopozisyon pou peyi a, pou nou chita ansanm avèk yo, lè sa a, nou si e sèten, n ap gen posibilite, n ap gen posibilite, jan ke bagay yo prale la, n ap panse yon lòt fason, e nan panse lòt fason an, Ayiti ke nou reve a,